Jodi an m santi m fyè. M santi m fyè paske mwen nan mitan yon ekip jenn gason, jenn fanm ki vle pran desten yo an men. Lè n konsidere fason peyi ap gouvène la, lè n konsidere avni jenn gason, jenn fanm ki nan kouri, lè n konsidere fason y ap maltrete moun nan peyi a, Mwen menm an patan fòm di nou ke non pam se Balthazar John Robinson. Nou kapab konstate sou rezo sosyo yo m'ekri anpil atik e je si son gwo konbatan. Map lid yon gwo mouvman ki rele viktim sistèm nan e vrèman mwen son viktim pou peyi sa a mwen pran prizon mwen pran bal e dènyeman la yo sot kidnapem. Jodi an la a. Nou la Nou vin pale kore peyi Nou la Nou vin pale avni nou Men nou vin deside tou pou avni nou De 1986 a 2022 Sa fè egzakteman 36 lane 36 lane kote ke Nèg yo kraze tout enstitisyon nan peyi a 36 ane kote nèg yo kokoratize konstitisyon nou, 36 lane kote nèg yo kraze edikasyon nou. Jodi an la a, kòm jenn gason, nou pa gen rele, nou pa gen reponn. Avni nou nan kouri. Avni nou nan kouri, nou pa gen rele, nou pa gen reponn. Nèg yo krache sou batay Desalin te fè a. E tout moun konnen ke tè sa a, tè sa a, Se yon tè de rezistans ke li ye. E nou menm Ayisyen, depi depi ou di Ayiti, ou wè senbòl rezistans. E, si n ta fè yon ti kout pat dan lè zane anteryè, pou n alò gade de seri de bagay. Nou ede, nou ede anpil moun nan nan mond lan. Nou ede anpil moun nan mond lan. Nou pap bliye 17, 18 novanm 1803, Nou te Batay de Vètyè. Nou defye Napoleon Bonaparte. Nou fè 11 èd tan bata avè l, ki te gen pi gwo, pi gwo lame sou latè beni. Nou te defye l. Epi, olandemen, premye janvye 1804, nou te pwoklame lendepandans nou. Yon endepandans ki te galvanize revòlt nan kontinan an. Nou pa bliye gon gon nwa rebèl nan Kiba ki te rele Jose Antonio Aponte. Misye te sèvi avèk senbòl endepandans nou an pou l te ka bay Kiba libète. Nou pa bliye tou avèk 50 grenn sòlda nou t al libere Lagrès devan Latuki. Nou pa bliye tou le 9 oktòb 1779. kote ke nou te pran 800 grenn solda nou ta nou tal Savannah nou tal libere les Etats Unis lè sa a nou pap bliye ke le roi Henri Christophe te gen 16 lane nou te genyen Jean Baptiste Chavannes nou te genyen André Rigaud nou te genyen Villac nou ta libere les Etats Unis epi 28 lane apre ki donk premye janvye 1804 menm les Etats Unis sa a li di konsa ke li pa rekonèt endepandans nou. Jodi an la a, kòm pèp, kòm pèp, pou batay nou fè nan mond lan, jodi an la a, tout ti peyi ap krache sou drapo nou. Tout ti peyi ap krache sou sa n genyen kòm valè. Nou menm kòm jèn gason k al lekòl, malgre tou sa sosyete a mande pou n fè, nou fè yo. Nou fè yo. N al lekòl. Nou fè inivèsite. Nou fè klasik. Nou fè, gen nan nou ki gen mastè. Malerezman, se yon mo dwo yo ba nou. Malerezman se pa padak bal ou konn vann ou byen se grenn bal pola wap pran yo pi devan kanmenm. Jodi an la lèn gade nèg yo kraze tout sak te gen depi avan yo te kraze magazin deta depi avan yo te kraze asko kounye a la yo tap fon jan pou yo pou yo te kraze diri nasyonal nou an pou vant nou te ka depann de loksidan kisa yo fè lè peyizan kòmanse ap fè fon siy Yo di konsa, Non, tè sa yo, se yo ki bay pitit nou manje. Tè sa a, se li menm ki peye kay pou nou. Nou pap kapab bay tè sa pou plante banbou. Oksidan an te fè reyinyon, yo te di konsa ke tè sa a se banbou pou dwe plante ladan l. Lè ke peyizan ap fè fòsin, menm oksidan sa a, yo di yo distribye zam Latibonit pou kraze kilti nou. De menm pou moun nan Sid yo, moun Okay yo. Okay se kote te konn bay anpil kannasuk. Okay te konn ban anpil vetivè. Vetivè nou konnen se yon plant ke yo fè, yo fè, yo fè pafwen avèk vetivè. Yo fè, yo fè, yo fè gaz avyon avèk vetivè. Ki sa nèg yo fè? Nèg yo reyini avèk Repiblik Dominikèn. Lè yo pale de nèg yo, yo pale de oksidan ou byen mechan yo. Yo reyini avèk Repiblik Dominikèn. Yo di konsa ke nou pral nan sid peyi an, nou pral di peyizan an konsa ke tè a egal avèk dlo a. Kounye a, lè peyizan tande tè a egal avèk dlo a, nenpòt ti sounami, tout kay pral neye. Yo di peyizan konsa ke pou yo plante lila, pou yo plante lila tout kote yo te konn plante vetivè yo. Enben kounye a la lè nivo kay, yon kay pa ka bay veti, kantite vetivè l te konn bay la ankò. Yo pran kontra sa a, yo voye l nan San Cristobal, Repiblik Dominikèn. Kounye a se San Cristobal k ap bay tout Ewòp delès, peyi Skandinav yo, se li k ap bay moun sa yo vetivè. Jodi an la, mezanmi, nou mele, nou mele, e nou menm lajenès, se nou menm ki pou konnen ki sa pou n fè avèk avni nou. Makandal nèg mawon te te di konsa ke leksklavaj, Pap bon pou limanite. E se ki sa gran kolon an te fè? Gran, gran kolon te pran Makandal. Yo mare ponyèt Makandal. Yo mare pye Makandal. Epi yo mete l nan yon poto. Y ap boule Makandal. E tout lè Makandal ap boule, li t ap rele, Viv lalibète! Viv lalibète! Viv lalibète! E nou menm lajenès, ki sa n ap di avèk peyi nou? M ap redi nou sa, avni nou nan kouri. Nèg yo kraze edikasyon nou. Depi apre batay. E koudeta Jean Bertrand Aristide 2004 la, sistèm gran kolon an te reyini, yo di konsa ke pèp sa a, si n pa stope l, li p ap bon pou nou. Yo pran batay 2004 la, yo antre nan edikasyon an, ki sa yo fè? Yo ankre anndan sèvo de seri jenn gason, yo mete yon sòt dedikasyon oksidantal, ki sa yo fè? Men kounye a, yo pran lespri Maniga. ki te enstwi pa oksidan, yo voye l ba nou ki vin enplante nan sistèm nou an, sistèm edikasyon oksidantal avèk yon nouvo sistèm segondè, kote ke pitit pa m, pitit pa w, gen pou l etidye 10 liv pa l, pou l, pou l, pou l etidye 10 liv pa jou, nan demen pou l resite tout 10 liv sa yo. A la fen, apre di mwa lekòl la, li vin pa kapte anyen, paske li gen yon gwo raj nan kran li. Mesye si sa valab mezanmi pou plizyè lekòl nèg yo kraze edikasyon nou e nou sonje gen yon saj chinwa ki te di sa lè ke nou bezwen kraze yon pèp nou bezwen tiye yon pèp pa lapèn pou nap fè gè avèl nou mèt sèlman kraze edikasyon an epi nap jwenn rezilta a nan 30 a 35 lane. Ebyen se rezilta sa nèg yo jwenn la. Wap wè kounya la yo retire jèm Ayiti an, enstriksyon sifike moral nou. Yon pèp ki pa kon enstriksyon sifike moral li se yon pèp m te ka di ki vin sovaj. Nèg yo kraze tout enstriksyon sosyal nou, yo kraze legliz, yo kraze lekòl, lapolis ki te konn gen ti moralite men kounya lapolis ap pran jenn gason lap tiye yo, lap rache yo, lap boule yo. Nap gade 5 jèn gason nèg yo tiye, nèg yo rache jèn maka yo fè taba 43. Jodi an la a, jèn gason sa yo, yo nan mòg. Mèt mòg la di konsa ke yo gen 2 jou sèlman pou yo vin pran yo paske kò a pa ka rete ankò. Kò a pa ka rete ankò. Wi m koupab. Kilpabilite m se kisa l ye? Se paske m chwazi ret la toujou. Se paske w chwazi ret la toujou. Wi fò n ret la, fò n batay. Mwen grenn bal pa m nan, m ap pran l sou chan n batay. Wi m asepte pran l. E ou menm? Grenn bal pa w la, kot w ap pran l? Pase gon grenn bal ki rezève pou chak grenn nan nou ki la. Nou ka pa rann nou kont de sa, men gon grenn bal ki rezève pou chak grenn nan nou ki la. Mwen te sibi kidnapin. Lè nèg yo te pran mwen, m te di mesye, padone nou. M padone nou paske se sistèm nan k ap travay. Se pa fòt nou. Se rezilta sistèm nan ki koz ke jodi a nou anlve l. E sesi nan nan mikwo sa a, m ap di tout jounalis sa yo yon gran mèsi paske jounalis sa yo, yo te kanpe sou tout rezo sosyo y ap mande liberasyon Baltaza. E m santi m fyè jodi a pou m kanpe jodi a pou m ap di yo mèsi devan devan tout moun. Mèsi pou pou pou komite a ki ki te fèm onè sa a pou m te vin siyen akò sa a e nan non pitit sè m nan. Sèlman, m ap di nou yon sèl bagay pou m fini. An 1986 yo te dechouke Makout. Pandan Makout t ap ale, tout, pan, pandan Makout t ap dechouke, tout gwo Makout yo te pran avyon y ale. Men se te ti Makout yo k t ap pran bal. Apre sa. Lavalas vini lavalas vini ankò 2004 kat pakaka tout gwo gwo gwo lavalas yo pran avyon ale men se ti lavalas yo yo tap rache pa save w nan sachè tiye w nan kafou men tout gwo lavalas yo ale an jodi an la mezanmi nou wè kon bagay la ye Tout nèg ki planifye pou nan sa nou ye la, yo chita lakay yo yo yo kraze bwa yo, yo kwaze bwa yo. Ki moun kap mouri? Se mwen kap mouri, se ou kap mouri, se li kap mouri. Jodi an la, kisa nap di? Eske nap asepte poun pran grenn bal pa nou an an lach oubyen eske nap asepte poun pran grenn bal pa nou an sou chan batay? di Akò Politik Global, yon akò ki sanse genyen 1 an, Nou poko ka di ke nou abouti a yon rezilta satisfezan. N ap di ke maten an se avèk tan de grandè ke lansanm de pati politik ki pral sinye Accord des patriotes pour une nouvelle société sa ki pral fèt la se yon akò ke nou mete nou ansanm pou nou fè l jis pou nou kapab wè kòman nou kapab palye peyi nou de tout traka ke frè nou Balthazar sot pale talè an. M kwè ke chaken de nou la a, nou gen pitit, nou wè ke ou pa ka fè yon ti flann a pitit ou, lè wap pale timoun yo de Bisantnè an lontan, bon men, lè wap menm ap pale de kòman Ayiti te ye, kòman la Repiblik Dominikèn, ke pafwa m konn vekse, lè m wè gen de Ayisyen kap firme la République Dominicaine epi kap joure etc men Haïti te plus belle ke Sendomeng men sa map di nou sot chante yon bèl hymne talè an dans nos rangs point de traite men sepandan nous avons un pays alors map dil an bon kreyòl nou gon peyi Ki ponn anpil konze. Yon peyi ki ponn anpil moun ki rayi l. Ey pem pitit peyi a. Lè nap di ke yo kraze peyi nou, men se pa lòt moun ki vin kraze l, se menm nou menm nap kraze l. Enben sa nap di ke a lekòl yo nou ta swete. Ke lim nasyonal lan te kapab rechante chak maten. Pou remete kay timoun nou yo lespri patriyotis, l'amour de la patrie. Se sa pou nou fè. Si nou pa kòmanse la, nou pap rive nan anyen. Paske nou wè, an jeneral m toujou di lè map vwayaje, e sitou lè m laba, map rantre, m toujou di, bon, gen de bagay m konstate, ke m fè. Tout peyi, gouvènman yo, chèf deta yo, y ap travay pou entegrite pèp yo, pou pèp yo ka byen manje, byen dòmi, eksetera. Epi lè m ap gade, m di, bon, e lakay mwen menm, sa yo fè avè m la? Ou wè ke ou pa jwenn, ou pa mande ankadreman, men le dwa de leta sè de pwoteje lavi e dè byen. Si la vie des sociétés, le bien des sociétés ne sont pas protégés, on on nou kapab di senp wè l'existence de l'Etat. Tandiske nou tout nou se de sitwayen, de entèlektyèl, de jan ki fè de bèl etid, e kounye an chans pou nou, moun pa ka vin ba nou blòf ankò, paske lontan yo te konn di peyi a se yon bann analfabèt, men kounye yo pa ka di sa ankò, paske manman m te voye m lekòl. Mwen menm voye pitit mwen lekòl, lòt la voye pitit li, kounye a nou kòmanse gen yon pèp ki fòme. Nou wè kòman moun viv. Lè n ap pale de dwazimen, le dwazimen kòmanse apati de dwa de manje, de dòmi. Èske nou manje? Èske nou dòmi byen? Non. Lè nap gade pèp lan, m pa bezwen m pa bezwen fè referans pou nap pale de site solèy se pa li sèlman ki pa bon. Se tout kote wap wè ke kote w rive wap wè pèp lan dòmi mal. Men gen de kote ki pi mal. Men nan venteyinyèm syèk sa, se pa posib. Fòk nou mande tèt nou, kote leta? Ki wòl leta? Lè nou pran yon lòt etap Moun ap mouri pa pil, pa makòn, moun ap rache moun. Men, où sont les citoyens? Kote pati politik yo? Tout pati politik bèbè. Lè n ap pale de sosyete sivil, tout moun nan sosyete sivil, tout bèbè. Men kounye an, nou wè l. Lefèke m te bèbè, ou te bèbè, lòt te bèbè, Kounya se peyi a nèt ki pran non w oh kèlswa kote w pase ou mele. M ann di n konprann sa m ap di an. Se sa k fè ke l'histoire de création d'un accord des patriotes pour une nouvelle société li pli k enpòtan pou ke chak pati politik, chak moun ki nan sosyete sivil, les religieux et autres, ki gen yon sans de responsablite, ki gen yon amour pou la patrie, ki bon menm si w pat renmen peyi an men o mwen fè yon sanblan paske la vie w menase fòk nou ta mete nou ansanm autour de accord des patriotes pour une nouvelle société pou nou kapab al kreye yon lòt sosyete kote dwa moun kapab respekte. Pou nou sur ke dwa moun respekte fò nou al retounen al gade nan sa nasyon zini te ekri pou nou ki di men kòman dwa zimen an egziste a travè chat li e wap wè ke dwa zimen an kòmanse se a pati de kote ou ka manje ou ka bwè etc. E si n ta poze kesyon m sonje Fwa dènyè m kwaze yon moun ki di m, Castillon, m kontan m kwaze avè w, m sove. M di, sa k pase? Li di, depi yè maten m manje wi. M di, sa w di m la? Li di m, depi yè maten m manje. Men, quel est le rôle de l'Etat? Ebyen, frè, sè, konpatriyòt, mwen ap adrese m a nasyon ayisyèn nan pou m di nou ke moman rive, jodi an, pou ke ni moun ki gen zam, ni moun ki pa gen zam nan men nou, pou n di ke mwen menm k ap batay avèk sa, m ap tiye sa, sa ap tiye sa. Donk si nou tout nou mete nou ansanm pou youn touye lòt, enben se tè a k ap rete sèlman. E si tè a rete sèlman, se paske gen yon moun ki bezwen tè a ki fè l mete pou youn touye lòt. Èske gen lavi aprè lamò? Non. Pa gen lavi aprè lamò. Lavi bèl e m konnen Ayisyen renmen viv byen. Se poutèt sa, nou menm nan Accord des Patriotes pour une Nouvelle Société e o non de L'Accord Alliance ki se akò politik global, ke nou vle pale de akò peyizann de la dyaspora e nou gon lòt akò ki ansanm avèk nou kap pou pale ansanm nap avanse se akò pwòp ebyen tout akò sa yo regwoupe pa yon ansanm de pati politik pou nou wè kòman 1 nou kapab retounen avèk yon afè de mete lespri patriyotik lan kay chak ayisyen. E kòman nou kapab refonde Leta nasyon ke nou tout n ap viv ladann nan? Si nou pa pran konsyans pou n fè sa, enben n ap di nou tout n ap peri. Se poutèt sa, pou fini, m ap di o non de Lakò Alyans, moman an se moman dyalòg, moman an se moman konpwomi. Enben, Akò Alyans Accord des Patriotes pour une Nouvelle Société, yo ouvè 2 bra yo pou nou resevwa tout moun ki kwè nan dyalòg, e si gen dyalòg, nou konnen kriz politik ke n ap travèse la, ebyen n ap rezoud li. E antan ke bon patriyòt e bon Ayisyen, n ap rezoud li à la manière haïtienne, e konsa n ap di on jou, Gade koman la mizè fini pou nou merci. Tou dabò mwen vle remèsye nou tout ki la nou tout jounalis ki prezan nan sal sa paske m konnen o pri denòm sakrifis nou toujou fè tout sak posib pou nou enfòme popilasyon an deja mwen voye senpati mwen bay nou menm laprès e m panse ke yon jou tankou jounen jodia yap fini pa respekte katriyèm pouvwa sa ke nou menm nou reprezante an. Mwen voye senpati m tou bay ti mesye baz 47 yo paske yo menm yap batay pou la libète e ot e antan k akò jounen jodi a la mwen menm mwen mwen mwen fè pati de akò patriyòt se paske youn nan bagay nou dekouvri nan sosyete a la jenès ozabwa moman an rive pou ke nou tout nou fè konpwomi pou nou di an depi de tou. Nou sòm dè Ayisyen. Nou sòm dè Ayisyen, donk nou gen Ayiti pou n sove. Pe enpòt lè diferan, pe enpòt lè pwoblèm, pe enpòt lè difikilte, ansanm nou kapab simonte yo. Paske, gen yon dikton ayisyen ki di men anpil chay pa lou. Nou tout ki la, nou toujou ap preche menm bagay. Nou vle yon chanjman. Nou vle yon ale mye. Nou vle ke pitit pitit nou yo kapab gen yon sosyete ayisyèn ki gen myezèt ladan. Nou tout ki la nou ta renmen pou ke demen si Dye ve, non nou chak ekri nan nan liv istwa peyi Dayiti e poukwa pa dan lemond. Jounen jodi a la a, Wannda, n ap viv yon konjonkti aktyèl e Wannda te, peyi Wannda te viv li. Men il fut un temps. Tout pwotagonis yo te chita ansanm pou ke yo te yo te yo te redizi yo te redije yon akò pou ke sosyete a kapab gen yon ale mye. E jounen jodi a vwasi Rwanda, tout lòt ans eks an yon pakèt lòt peyi te viv menm konjonkti parèy la, men o final nou fini pa dekouvri ke sosyete sa yo ale mye. E mwen yon sèl bagay m ap di nou, lè a rive, moman an rive pou n di ke chanjman an Chanjman l pap fèt san mwen. Chanjman l pap fèt san ou. Chanjman l pap fèt san nou. Peu enpòt, gen anpil nan nou kap di ke se sosyete entènasyonal yo ki divize nou, ki kraze peyi a. Lwen de la. Peu enpòt tout volonte ke yo te genyen, il suffit ke nou menm nou te gen detèminasyon, nou tap fini pa reyalize ke sosyete ayisyèn nan se li ki, an nou di peyi Dayiti se peyi nou. Nou pa gen lòt peyi. Anpil nan nou ki la ki chita nan sal sa la, nou pap ka vwayaje. Donk li lè li tan pou ke nou retire kostim, kostim e vestimantè e de pasif lan pou nou mete nou an mòd aktif paske lè a rive pou ke nou pran sosyete nou an men pou ke demen peyi an asire e pou sa fèt se ansanm pou nou mete tèt nou pou nou kapab abouti a on akò final ki pral pèmèt ke demen si Dye ve Avni peyi an ap fyè de nou e ap di te gen yon gwoup de sitwayen, yon gwoup de jounalis, yon gwoup daktè ki te di, dizon, ki te priyorize Ayiti, paske Ayiti se pou nou tout. E maten an n ap pran pawòl, nou santi nou gen onè antanke pòt pawòl de la Corps de politique paysanne et de la diaspora, ki se yon inisyativ ke Initiative du Grand Sud et de la Diaspora yo menm yo te mete tèt yo ansanm pou pèmèt jounen jodi a nou te kapab la a. Yo toujou di Ayisyen pa janm vle chita ansanm. Ebyen, jodi a. Ansanm, nou vle montre a tout sektè nan vi nasyonal la, nou di tout sektè nan vi nasyonal la ke nou kapab, ke jan ou wè yo konprann nou an, se pa sa li ye. Ansanm, nou kapab konstwi e n ap voye siyal la. Pou nou te rive mete estrikti sa a sou pye, ki se inisyativ du Grand Sud et de la Diaspora, Nou te antreprann anpil demach, al jwenn gwoup sosyal yo, gwoup sosyal òganize yo, e chita ansanm avèk pati politik yo e reprezantan lòt akò, pou n te pale, pou n te diskite avèk yo sou nesesite pou nou te fè yon fon komen pou n soti peyi a nan sa l ye jounen jodi a. Konsa, tout gwoup, tout pati nou te pale avèk yo te rive konprann Nesesite pou nou te aji vit e prese. E nan menm chita pale sa, ke Inisyativ Gran Sid avèk Dyaspora pral akouche akò sa ki se akò de politik peyizann e de la dyaspora ki pwone la jistis sosyal, limanizasyon, la valorizasyon de konpetans, lentegrasyon dè jèn, lentegrasyon dè fanm e de la dyaspora nan pouvwa piblik la. Nan reflechi ansanm, nan yon egzèsis demokratik, nou te arive akouche lide sa a, pou genyen yon egzekitif bisepal avèk pwofesè Jonas Coffy pou jere tranzisyon koupe fache, jere tranzisyon K ap koupe fache avèk sistèm peze souse sa ki genyen jounen jodi a e sa fè lontan nòmalman ke pèp la li menm li pa kapab sipòte ankò. Nou pa t kontante nou e de sa sèlman. Nou te antreprann dè demach pou nou te kapab chita avèk lòt pati politik ke nou potko pale ansanm avèk yo, avèk lòt reprezantan akò. Ebyen, nòmalman, jounen jodi a nou kapab di demach sa yo menm yo friktyez e se sa ki akouche gwo moman istorik sa ke nou ap viv la jounen jodi a la. E se pou sa nou batize moman sa Accord des Patriotes pour une nouvelle société. Nou kwè nan tèt ansanm. Men nan men, n ap rive. Pou Ayiti ak tout zansèt yo. An nou mache, men nan lamen. Nan mitan n pa fèt pou gen trèt, nou byen di. Nan mitan n pa fèt pou gen trèt. An nou mache, men nan lamen. Pou Ayiti ka retounen bèl. Se vrèman nou fè yon act. de sitwayen angaje, de veritab, n kapab di, sitwayen ki kwè nan chanjman peyi sa, ki kwè ke bagay yo pa kapab kontinye jan ke yo prale a. Se ralbòl total. Jounen jodi a la, nou pè mache, nou pè pran angajman, men nou menm ki la, kesaswa laprès, Ke sa swa chak manm akò yo, ke sa swa e chak moun ki fè deplasman pou kapab vini pou pèmèt ke aktivite sa yo kapab reyalize, se angajman ke w pran, ke w di nou pap kontinye avèk sistèm sa. Ebyen n ap kontinye travay, n ap kontinye batay pou peyi a chanje. E konsa n ap di, Viv Ayiti, Viv Ayiti e Viv Ayiti! Jounen jodi a, nou ka rann nou kont ke gen yon ansanm aktè. ki nan peyi a, on ansanm aktè politik, on ansanm de jèn fanm ak jèn gason vanyan ki twouve ke li lè li tan pou nou pran konsyans, pou nou mete tèt nou ansanm, pou nou di ke peyi a pa ka ap dewoule jan l ap dewoule a la. Jounen jodi a, gen anpil nan nou ki rann nou kont ke pitit nou, neve nou, nyès nou pa ka al lekòl, sa ap dechire nou. Se poutèt sa ke Accord des Patriotes pour une nouvelle société di ke akò sa a li pa yon akò an plis, men se yon akò ki pral la pou nou dyaloge, se yon akò ki pral la pou reveye konsyans pèp ayisyen. Paske se yon akò ki pral mande ansanm pou n retire peyi a kote li ye la. Se nou tout ki pou fè yon feso. Se nou tout ki pou ini nou jan an 1803, 18 novanm 1803 ke tout esklav yo te reyini yo. Jounen jodi a, Akò dè patriyòt pou yon nouvèl sosyete ap pale avèk konsyans chak Ayisyen. pou di ke li ase. Mwen menm, jounen jodi a, ki reprezante Regwoupman Petro Challenger, mwen menm ki reprezante Solidarite Non Stop, nou ap di ase, ke nou pa kapab ankò. Nou ap di ase, nou bezwen yon van. Nou, nou bezwen pou peyi a pran yon lòt oryantasyon. Nou bezwen pou frè nou, sè nou ale lekòl, e mwen pa oblije di plis, Mwen mwen pa oblije tounen sou menm mo ke kamarad mwen yo ki fè pati de panèl sa avè m te ap di la a, men sèlman sa mwen ka di ke akò sa a li pa yon akò an plis, se yon akò de dyalòg, se yon akò de chita tande, se yon akò ki pral mande pou tout pèp ayisyen an pou nou reyini nou an senbyoz pou nou pwopoze Haiti yon nouvel vizyon. Accord des patriotes pour une nouvelle société. Conscient de la gravité de cette crise politique, économique, sociale et institutionnelle que traverse notre pays, préoccupé par les risques et dangers que cette situation fait courir à notre pays, conscient des enjeux de l'instabilité sociale et politique chronique sur l'amélioration des conditions de vie du peuple haïtien, considérant la nécessité d'assainir les, les, finances publiques, d'intégrer les entreprises autonomes de l'État dans le processus budgétaire, considérant qu'à travers les manifestations violentes organisées ces derniers jours, le peuple haïtien a exprimé parallèlement et de manière non équivoque son refus de cautionner le système et également sa volonté d'effectuer la rupture avec celui-ci. Vu le pouvoir est inefficace dans ses prises de décision pour faire appliquer les principes républicains, vu l'incapacité du pouvoir en place à rétablir l'ordre public, l'autorité de l'État, vu la détérioration du climat sécuritaire en Haïti, la montée vertigineuse du phénomène kidnapping vu la balkanisation des régions métropolitaines par des bandes armées, alarmée par les conséquences tragiques et désastreuses qu'elle implique pour la stabilité du pays, pour son économie, pour les investissements, la création d'emplois et la sécurité, considérant qu'il faut apporter d'urgence des réponses appropriées aux justes revendications des populations haïtiennes et la fourniture des services sociaux de base, Considérant qu'il importe de tout mettre en œuvre pour restaurer la confiance des citoyennes et des citoyens dans leurs dirigeants et dans le système judiciaire, considérant que les conditions doivent être créées pour effectuer un audit global et total de l'État pour les 15 dernières années, en mettant l'accent sur le dossier de dilapidation des fonds de pétrole Considérant que le pouvoir ne montre aucune volonté de manquer la machine électorale en vue d'organiser les prochaines élections afin de remettre le pouvoir à des élus, considérant la Constitution haïtienne en son article 190 exige la réalisation des élections dans un délai de 90 jours au moins et 120 jours, considérant qu'il faut prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour mettre d'accord les accords les acteurs politiques autour d'une solution politique viable et durable à la crise, considérant le besoin d'une alternative nationale, consensuelle et solide, capable de prendre en main la gouvernance du pays afin d'éviter le pire. Les accords des paysans et de la diaspora, l'accord Alliance globale, accord de politique propre, partis politiques légalement reconnus par l'État haïtien, des organisations socioculturelles, associations des organisations, fédérations des associations dûment reconnues par le ministère des Affaires sociales et du Travail, des personnalités de la société civile reconnues pour leur intégrité et plusieurs organisations haïtiennes à l'étranger ont décidé de signer ce vendredi 4 novembre 2022 un accord multipartite intitulé Accord patriote pour une nouvelle Haïti. Il propose un gouvernement bicéphale qui sera dirigé par M. Jonas Kofi. Le président de ce dit gouvernement par intérim aura pour mission la formation d'un gouvernement d'entente nationale signature d'un pacte de non-violence entre les différents acteurs de la vie politique et sociale, création d'une table de négociation de concert avec les syndicalistes en vue de résoudre les crises sévissant au niveau des institutions d'enseignement public, de la police nationale et des industries de sous-traitance respectivement, réalisation de la conférence nationale souveraine, création d'une commission nationale autonome pour mener la conférence nationale, relance de la réforme constitutionnelle, formation d'une nouvelle commission de désarmement et de réinsertion sociale. Et pour finir, l'organisation des élections législatives et présidentielles et l'installation de nouveaux présidents issus de l'élection présidentielle. Les signataires de cette proposition sont Accord Paysans et de la diaspora, Accord Alliance globale, Accord propre, Parti national des démocrates réunis pour le développement d'Haïti, Parti politique Gadir, Parti réformiste pour l'émancipation du peuple, Parti alternatif du changement, Parti pour l'avancement économique haïtien, Parti démocrate, Combique national socialiste haïtien, Parti politique Réveil d'Haïti, Association des jeunes étudiants pour le développement et l'alimentation, Organisation des jeunes haïtiens pour des études, Mouvement Victime Système NAN, Rassemblement des femmes actives du Sud d'Haïti, Regroupement organisé pour le changement, Organisation pour le développement de la côte Sud d'Haïti, Organisation des femmes solidaires d'Haïti, vision des Tubironais pour la protection de l'environnement et le progrès, Union des associations des anciens élus locaux, l'initiative citoyenne du Grand Sud et de la diaspora, Congrès des organisations paysannes du Sud-Est, Plateforme des organisations des planteurs du Sud, Mouvement des citoyens des Union des associations des anciens maires du Grand Sud, Association des étudiants haïtiens en Amérique latine, Progressive Haïtien Diaspora Alliance, euh, regroupement des militants conséquents de la Grandance, regroupement des directeurs des écoles privées de Miragoâne, Fédération des jeunes entrepreneurs de l'amortissement des Cailles, Ligue des pasteurs du Grand Sud, Non pas complices, formation des intellectuels pour la rénovation éducative, moderne et CEDROI. Pendant que les représentants apposent leur signature, Madame hilwich Pierre va entonner la dessalinière.